Paske l te bezwen manman l vin mande m sekrè. On sekrè ke m pa t bezwen. Se kounya m konn valè l, men lontan m pa t tèlman de li. M pa t tèlman konn se te tout moun Gonayiv konnen sa. Ke manbo sa a, gen de lè w vin travay lakay li, l kache. Li kache. So. Jounen jodi an, k ap itil mwen, yon don, yon gif ke grann mwen te ban mwen, manman papa m ki ban m gif la. Lè frè a te soti, li te detwi m. Si m pa t mete kò m deyò, jounen jodi a m pa t ap la pou nou ta ede m, pou m ta ede nou. Men bèt la ankò. Paske m pa t ap la. m tap pèdi. Paske frè a ta rive banm bagay brè nan dlo anndan kay la. Mwen pa mouri vant mwen anfle m pa mouri. Jezi sove m. Bondye delivre m. Bondye save mwen. Ok. M soti lwen pou m rive kote m ye a. Lavi pap di w. Se aprè frè a fè tout dega sa nan fanmi an ki fè Bondye ban mwen pouvwa pou m mare baka. Wi m mare baka byen. Wi m konn fè sa byen. Moun ki nan dyab pa ka mare baka. Ou pa ka fè yon de dyòb sa. Sa vle di w ap mare menm dyab la w ap mache avè l la. Se yon bagay ki klè. So. M son fanm yo voyem vin la poum te vin priye yo pat voyem te vin joure li vin danse li vin bay blag yo te voyem poum vin priye poum te sove lavi moun also espri a te aprouve ke m son fanm ki jwe aza anpil poum te ka pataje tout sa yo ban mwen nan domi avek pep la. Avèk moun ki an detrès, moun ki pa gen kote pou yo rete, moun ki pase mizè, ki te pase tray menm jan avèk mwen, pou yo ka gen yon zo pou yo souse nan bouch yo. Se sa kè m toujou pran reskonsablite m pou m ede yo. Menm lè yo pa voye yon dola ban mwen nan sa m bay la, m pa give damn. Paske m konnen zèv sa a, li rive lwen. E lè w wè m di m ap vin fè mirak, pa gon lè m di a bouch mwen se mirak m vin fè pou m pa fè mirak lan. Sa vle di nan tan moman difisil sa w pap jwenn jan de moun sa yo, li pa fasil pou jwenn jan de manbo sa yo avèk pouvwa sa. Li pa izi. E si son bagay manbo Similòm te achte, fò yon jou pou l ta febli. Paske bagay achte pa konn rete etènèl. M pa gon boutèy pou m rele lwa lè m ap ouvri. Pa gon kliyan ki janm wè m ap rele lwa ap chita dèyè kamera pou l wè m te gon boutèy mwen ouvri anvan pou m santi pou m rele lwa. Paske lè moun pran pren, fò pren an vin lakay ou. Fò gon bagay lè w ap rele lwa pou w ouvri l. M konn al kay bòkò ki gen pren, kay bòkò ki gen djab. Yo gon sekrè pou yo ouvri anvan pou yo rele lwa. Yo pa ka rele lwa san sekrè a. Oubyen yon boutèy, oubyen yon bagay. Yo gon jan pou yo fè. Manbo Similan m pa gen oken kach kach lakay li, m pa gen oken anyenk anba kle lakay mwen. M pa gen oken anyenk serye li bi fèt sere, li kle fèmen pou timoun pa ka antre, m pa gen oken kach kach kote m ap viv. E gen moun ki demere lakay mwen, yo pa janm wè kote m gen kach kach lakay mwen. So, m pa care de sa moun ap vin di jodi an. Yè m te lave men m pou m pa joure nan Facebook. Kounya m pral moutre nou Manbo Similam ap fè travay yo voye l fè a epi pou wè kiyès k ap pèdi batay la. Ou konn sa si m pa t ap griyen dan, m pa t ap ranse, m pa t ap antre nan biznis moun, mwen t ap pi lwen nan vi m toujou. So mwen pèdi wòl mwen anpil, mwen fè anpil erè, mwen anbwase moun m pa ta dwe anbwase, mwen bay moun lebwa m pa ta dwe bay lebwa, kòm yon manbo ki gen pouvwa m ta sipoze nèt nan vi m. Sa pa di kem pa gen moun spesyal kem renmen. Blondedy Ferdinand son moun kem renmen paskel kanpe avek mwen. Li sipotem poum gen kote poum domi. Li sipotem poum gen kote poum domi poum kenbe kotem ye a jounen jodi an. Paske yo te ka deny mwen, yo te ka flush mwen, yo te ka tiye mwen. Nan Facebook la yo fe tout bagay pou yo te dezaprouvem anbom nan. Men manmanl te ouvri 2 bwal Pou manman an te di ke, kòm yon moun ki te Manbo, ki te sèvi Lafrik Ginen, ki nan Bondye kounye a, ki rekonèt lè moun gen pouvwa natirèl, Manmi Kawòl. Manmi Kawòl pa gen de zye nan tèt li sèlman, li gen de zye nan tèt li, li gen de zye dèyè tèt li, li gen de zye nan jenou pye l, e l gen de zye nan manm ni, paske manm avèk jenou pye se yo menm ki fòs yo avèk tèt ou. Yes sir yes e l gen 2 grenn je ki dèyè kou l kote tout sekrè fòs ou ye li konnen moun ki vrè l konnen moun ki pa vrè sa vle di moun sa yo yo menm yo gon dezyèm feeling lè y ap gade moun pou yo fè analiz e sa yo kwè la li an pa gen moun ki ka retire l nan tèt yo si yon timoun te vin lakay mwen m fè tout sa pou ou m te fè w tout abi sa wa ou te ret lakay mwen toujou ou vin a 2 mwa wa pitit. Why ou te bò kote mwen? Why ou pat gen tan abandone manman ou? So m pa vin pou m pale sou dosye pitit mwen an ankò. Pitit mwen an pral vin pale la, kite l pale. By the end, li pral wè kiyès k ap gen batay la. Paske m pa gen moun ki ka gen batay sou mwen. Dayè pitit pa ka gen batay sou manman. Paske la bib di manman pa janm antò. Si la bib di manman pa janm antò se paske la bib konnen manman pap janm pran pitit li poul toufel oubyen poul tchwe li pandan lap bal tete. So kelke swa sa pitit la di, lèl nan moman kap rive kap pou li an kounya la moun sa yo nan Facebook la pap la pou li. Pa gen yonn kap la pou li. Pa gen yonn kap vin la pou li paske jou a pa twò lontan lap rive. E jou a pap pran tan. E si jou sa ta pran tan pou l rive map kraze badji a. E lwa a pap vle manbo a kraze badji a. E ou menm Ralph Jerry Janvier mwen di l an piblik map rive sou an granmoun. An granmoun map antre lakay ou kounya se kounya w manyen m. Radote ti djòl santi m pa bay sa yo valè. Radote ti dyòl kaka epa bagay se yon bay vòlè nan mom nan sim paka pwan Ralph map pase lakay ou kanmenm so mpa bezwen diw anyen ankò so mete granmoun sou ou si w gon manbo ki gen ponyèt tout bon vre pito fèl tchwem anvan paske map rive sou ou anpon an granmoun paske m twouve ke ou mechan kòm yon fadè ou fè laplenta menm bagay la ou fè laplenta menm bagay la avèk pitit li pou te fè konnen ke laplenta kouche pwòp pitit li Laplèn ta pat fò peye sa bon mwen menm manbo timilòk m pran reskonsablitem pou m fè pèp la konnen kèlkeswa sa yo wè pa mande m kont. Ralph Jerry Janvier m pa pranw lè pandan lè sa cho m pa pran moun lè bagay cho wap bliye kòw yon jou kanmenm paske jou fèy manbo similòm tonbe nan dlo. Se pa jwal koulè make on rele pitit la se pa de koze ou chanje a ki moun ou te ye sou ling nan moun sa m travay a pou li tande m travay pou moun ki tap tande w maten an tout vin jwenn mwen la nèt ou di pitit la pou l vin moute pou l vin pale ankò pou l vin sesi ou vin di se pren pou l vin kraze m pou ka voye manbo monte si m achte pren. Ok pa gen problem. Si l achte pwen pa gen problem ak sa non. Men man bopò la li menm k achte djab sa. Poukisa djab sa pa anba l lajan l pa janm gen kay. Pwen pa m nan bon papa. Kèt. Kay. Machin. Pisin. Frechè. Bay moun boul bòlèt pou peye kay. Moun chili gen komès nan men yo akoz de boul bòlèt. Espri sa a gen moun kap bezwen pou m ta mennen yo tou. Paske li bon. M poko janm malad, poko janm gen yon nan timoun mwen k mouri, 3 pitit. Tou le 3 pitit mwen ap viv nan tè a. Frè vini pou l tchwe yo. Frè vini poul mache sou fyèl matout pitit mwen pa gen yon ki gon epe yf pikel pren sa a bon manman pitit bezwen vin pran mosyo nan pren sa a nan menm lakay mwen an la paske lap itil yo wa nève sa vin fè pitit la di se tèt li lap kraze li paka kraze manbo similòm mwen gentan fè nonm deja dayè m toujou moute nan facebook. Yon manbo, menm lè l te gen mirak, menm lè yon manbo te gen tout fòs li, menm lè yon manbo se manbo Mòmon li ye, se pa tout moun k ap vin lakay li k ap jwenn. Non. Sa pa egziste nan mistik. Gen moun k ap vini k ap jwenn, gen moun k ap vini k pa p jwenn. E gen moun k ap vini tou l ap pran tan pou yo jwenn rezilta, gen moun k ap jwenn rezilta fas. Sa depan de kè l, sa depan ke ki moun li ye, sa depan de aksyon an, sa depan de dosye a eske l gen rezon oubyen l antò. Se sa k wè gen men dwat ou gen men goch. Bondye ba w men dwat, li ba w men goch. Men goch la pou lè yon bagay pase mal. Men dwat la pou lè ke w dwat nan vi w. Men goch la pou lè w kwochi nan vi w. Jounen jodi an, si m te mouri lakay mwen avèk melon k t ap pike a, ou pa t ap jwenn mwen jodi an pou m te voye mil dola ba ou. Ou pa t ap jwenn mwen pou m te fè w kado mil dola pandan ke w t ap kriye, w t ap mande nan Facebook la. Ou te vin avèk yon kwiy nan men w. Ke manbo a te vini l mete nan kwi la se pa repwoch an non engratitid ka koz ke moun repwoche w se kounye a m konn wè lè madan Pete ap di men sa l fè pou moun se engratitid ki fè moun ki gen repwoch paske san engratitid pa gen repwoch. Kounya wap pran pitit la wap vin fourel anba manbo ti ponyèt ki paka travay sa vle di li pwal pran similòm li pwal pran lwa yo nan cheri manbo a pèdi wòl li paske li te moute layv li te moute layv li te di se ou menm ki fè pitit la vin fè kaka konsa manbo vòlè li te di pitit mwen konsa ke koupe avè bòpèl Paske l te gon lwa nan entènèt. Jounen jodi a l pa ka prann pou l ap di wi, wi, tèl bagay, poukisa w pa t asepte l bifo, wè ou vle asepte l pou le moman pou w ka vin mache sou fyèl manbo Similòm, pou w ka di ke w gen manbo Similòm nan men w, pou w ka di ke manbo Similòm jodi a m pral mitonnen l. You get lost and you will be lost your power and all your good energy will come around me now! Panyòl. M ap kanpe a nou tout e m pa gen pa bezwen bakòp. Moun ki vle ede m y ap ede m. Moun ki gen volante, moun ki gen fòs, manman pitit yo sèlman se yo menm ki bakòp mwen. Tout manman pitit yo se yo ki bakòp mwen. Sak pa fè pitit se milèt ou ye, fou on bwa nan moudòw. Men manman pitit m gen avèm yo e avèm. Paske sa map andire a la e pa sèl mwen menm ki genyenl nan mond lan. Gon manman kanmenm kap viktim de sa. Gon grenn manman k anba live la kanmenm kap pran de sa. M se manbo ponyèt la, m se manbo fòs la. M ap salye tout 1700 moun ki la yo. Pa bliye pou n ale nan www.blondediferdinandshop. Se pou sa w vle manje m Ralph, m pap lage Blondedy. Mwen kanpe avè l a bout. Ou pa vle moun ki gen limyè bò kote l, but m kanpe avè l a bout. M pa bezwen site non m pou m kanpe avè l. Paske dayè sa pou l te fè pou mwen, l fè l pou mwen deja. Moun pa bezwen fè bagay mil an back in front pou mwen pou m apresye l. Mwen kanpe avè l rèd. M p ap lage l. Espri m di m non. Yèswa m te di m ap lage l nan kè m Bondye di non yèswa. Espri m di non. Espri k te vizite m yèswa di non. Kenbe la, kenbe la, kenbe la. Mwen bezwen w pou kanpe kote madanm sa. M pa konn pouki rezon. M pa konn pouki rezon. Bondye sèlman k konnen. 3W Blondedy Ferdinand Shop se la wap jwenn Blonde Light de Choukay, Carol Magic White. Paske moun sa yo se yo ki sipòte mwen. Jounen jodi a si m gen kote pou m rete pou yo pa mete m deyò, m pa di se yo k achte kay la but yo sipòte m pou m kenbe l, pou m gen kote pou m dòmi. Paske lè yon moun ba w le bwa, li ba w le bwa. E pa bliye pou nou pase nan ww Iland Moro Shop pwen kòm pou n al pran bèl rad nou. Tout moun syo se moun ki kanpe avèk mwen. Pa bliye Marie France Sénat ki kanpe avèk mwen zanmim afè pam sèm. 631 708 21 21 pwal pran douzèn dra ou. 135 dola se pou tèt Marie Sénat map pran tout frap sa yo. Yal peye Ralph pou yo fè pitit la vin bay manti. Madanm Miami an rele pitit la nan telefòn pou lal fè kreye koze poul vin bay sou dom. Men madanm cherim nan ma fòk ri anpil. Nèg kraze. Ha. Map fè w kriye. Rete la pou wè. E la w pral wè si m gen pouvwa oubyen nat. Pou yo fè manti, pou yo ka vin bay manti sou mwen pou desann mwen. Yon moun ki bezwen manbo. Ki tap travay avèk manman l. Li bezwen manbo jounen jodi a. Kisa l pral vin di pèp la pral tande l pandan l di l manbo a. Nou panse pèp la enbesil li ye? Pandan se tan w bezwen manbo, kounye a manman w te sesi, manman w te sela, manman w te laba paske w bezwen manbo. Kounye a w bezwen pran plas manman w lan, ou pat ka touye l, kounye a w bezwen pran plas la avèk melon, tchoup, tchoup anndan kay la. Pa gen moun k ap tande bagay sa. So m pa vin la m pale de ou menm. Paske w se yon moun ke m flòche nan twalèt mwen. Gen dosye w flòche l nan twalèt. Paske w deja manman deja ou pa ka tounen manman ou pa ka lòt moun ankò ke manman. Paske si manman m te la jounen jodi an m tap kontan pou m ta pou m ta vin m pat gen chans m te mennen l nan peyi etranje pou m ta mennen l vini la pou l tap kouche nan gwo kay la pou l tap leve fon ti manje pou mwen menm lè l pa gou menm lè manje a pa gou lè yo fin granmoun yo fè manje san sèl yo fè manje tout jan m tap kontan m tap di bravo manman m la l ap jwi m men malerezman. Pou mizè manman m pase, li fon ti jwi m wi paske m te gentan gen kay la anwo a m mete l nan kay la m te tire l nan kay kraze a Raboto a. Manman m bati kay pou m mete l m te tire l nan kay kraze. Pitit la tèlman bay manti nan live, oh se grann li ki te konn okipe l. Ki moun ki te konn okipe grann ou? Sou kont ki moun grann ou te ye? Kote grann ou t ap travay? Li komès, li bagay, ki moun ki bay grann li l? Kay ou t ap dòmi an, sa k achte l pou grann ou? Grann ou te gen kay? Se de ti kay kraze l te gen Raboto wi. Kay m ap dòmi Châtelain an, kay m ap moutre pèp la, anba a potko gen anlè a, se pou manman m wi m te bati l. M bati kay pou manman m epi m te bliye pitit mwen. M bay de sè peye lekòl epi m te bliye pitit pa m. Men sè m gen pitit li k ap fè filo l di m mèsi epi m te bliye pitit pa m. M ap voye kòb bay vwazinay, etranje, k ap di m mèsi m te bliye pitit pa m. Mèsi Jezi. Pitit la m pa konn ki kote m te jwenn li non pou m te mennen l nan peyi etranje. Genlè se nan òfelina ki mennen l nan peyi etranje. Yon pè ki aplike pou li k mennen l, se pa manman l ki mennen l epi li k ba l rezidans. M pa gen pou m di anyen ankò. M vin fè live la M vin pale a pèp la. Men w konnen lè bagay fè w mal, w ap toujou pase sou li. Jiskaske w bliye sa. Men, li pa yon lafendimond. Lavi, w ap jwenn sa. Apa m mennen yon nèg Ozetazini? Apa l rete bò kote m? Ebyen, w pap jwenn tout moun menm. Li rete bò kote m. Li toujou la pou mwen. Se li menm kap konsole m. Se li menm kap banm le bwa. Se li menm kap fè tout bagay pou mwen depi yè swa. Kap fè m konnen ke li bò kote m, li avè m, pa worry. Lavi pap di w se yon sèl pitit ou genyen. Pitit lan imilye w nan Facebook. Li di pitit ou imilye w Pitit pa l gen pou l imilye l pi mal demen. Paske lavi se konsa l ye. E lè pitit ou ap imilye w cheri menm fizye l ka fizye w. L ap imilye w pi mal toujou. Paske tout sa w fè manman se li menm pitit pa w fè demen. Paske ou pouse pitit ou gen doulè a ou konn doulè pitit. Yon sèl bagay map di. Ralph di kel gon dezyèm live ankò, pitit la ap vin pale ankò, fèl di tout sal vle. M deja siyen nonm deja. Nou vini pou nou fini avèk mwen, paske map fè kòb, nou paka fè kòb. Menm si nou ta bat pou nou fini avèk mwen, Nou pap kapab paske manbo ponyèt la rele manbo similèm yeah uhmm eh ponyèt sa li pa ponyèt pou detwi li ponyèt pou reyini fwaye atache fwaye Sove lavi pitit ki malad. Moun fou, mete yo lakay yo pou yo dòmi kay paran yo. Timoun fou k ap derespekte paran yo, minote baka sou yo. Minote ba. Dènye tchèk m te fè sou pitit fi m nan, kat la di lajan, lajan, money, nat foli, anbisyon de kòb, li pa gen anyen, tèt li dwat, se rich li bezwen rich. Enhen, mare baka a, mare yonyon an, mare dyab la, minote l! pou paran timoun yo. E son fyète pou mwen pou m bay pèp la rezilta. M poko janm rele yon ougan pou m di ke menm gon kes la m pa ka fè l fè l pou mwen. Mwen k travay a ponyèt mwen. E jounen jodi an, wadèvè jan nou konnen se mwen k travay a ponyèt mwen, li di l, li di l nèt. Ou pa ka djèg pandan w fin travay pou yo rele w pou yo peye w. Menm lè yon manbo ta fè djèg li pa ka fè djèg pou dezan, pou twazan pou l an piblik konsa. M se sèl manbo ki an piblik lè m vle, m pale lè m vle, m di sa m vle. E ou menm ki chita anba live la la, ou bezwen pran w maji ou pa rele m ou nan erè. Ou vle al vwayaje Ayiti pou yo kidnape w, rele. Rele kin manbo similan m, tou de a m de kin. Ou pa bezwen okipe w. Nou tout nan Facebook la. N ap chita, n ap wè tout afè nou klè kou dlo kokoye. Ou menm k ap gade m la a! Ou menm ki gen grenn cho la k ap gade m! Manbo similam wap gade la. Jete 3 gout dlo. Bwè 3 gòjèy. Di madanm sa eske l vrè. Pa ra tèt ou. Paske nou tout kap viv la nou gon espri nou gon anj gadyen avèk nou. Gen anpil moun nan Facebook ki fake. Gen anpil moun nan Facebook kap bay show off nan Miami la yo pa on merd yo pa on pi shit. Menm kanè bank yo pa gen. E si yo gen kanè bank moutre pèp la kote kanè bank nou ye. Map rive sou nou an granmoun len apre lot. Map pase pran li moun ki te voye lajan nan nan bay la yeswa map pase pran nou tout. Len apre lot map pase pran nou e se tan sa nan moman sa pou moutre nou pou ponyet mwen paske pa gen bet ki jene ki pa mode. Kelke swa bet la ki jene li jennen li mode. E gon bagay ki rele self defense nan mistik. Li egziste. Ralph Jerry Janvier, M bezwen pou w voye mil dola m tounen bak ban mwen. W pa tounen mil dola ban mwen bak, m ap fè w rann ni jan pou w rann ni bay. M ap fè w rann ni jan pou w rann ni bay. M ap rele w tribinal, m ap depanse menm dimil dola dèyè mil dola pou m fè konnen se prete w te prete l, m voye pay blan pou m fè w fè w remèt mwen l. Ma fò mache nan kot pou li. Pou m di son biznis mwen gen ou te mande m prete l, ou te di ou gen pwoblèm pou remèt li l. Ma pran l nan men w. Menm si m depanse 5000 dola bak dèyè l. Ma pran l nan men w e ma fè w rann li, ma fè w kaka l, ma fè w pete l ban mwen la nan Facebook la. E anvan m al fete similòm, si sa pa fèt, m ap kraze badji a. M bay espri a kont tan devan l. Paske m konnen lwa ginen. Yo mache dousman, men lè yo rive nan wout, yo pote bon nouvèl. E m konnen lwa Ginen. E si m ta gon pren nan mouda m vre, Ralph, ou pa t ap ka leve maten an. M t ap gen tan pi kwo yèswa. Ou pa t ap ka leve maten an. Kòm m tande ou pa t fè pitit la vin di m gen pren. Si m ta gon pren, ou pa t ap leve maten an. M t ap gen tan pi kwo depi nannuit lan, paske pa gen bèt jennen ki pa mode. Wap pèsiste timoun nan poul di konsa ke e papa e marim konn vin manyenl pandan lap dòmi. Li di son rèv lap rakonte ou di non eske moun nan gen dread o wi pale pa la pèp la. Se paske pitit la sòt ki fè lap vin pale nan live ou ankò. E la pral dezapwouve tèt li gentan dezapwouve tèt li yèswa li pral pi fini a tèt li la. E rete gade pou wè se pa fini lap fini a tèt li. Pa gen moun ki ka genyenm. Paske m son moun ki vrè. M pa fake. M se yon moun ki gen bon kè. Tout moun konnen moun ki gen bon kè yo abise, menm a fanmi yo, menm a pitit yo, a kèlkeswa moun nan depi dyab antre nan pami an. M se yon moun k ap mare baka, k ap mare dyab. M konnen dyab la ap toujou vin anfas mwen, men l pap ka genyen batay la sou mwen paske se Letènèl ki a Dye. Paske se Bondye ki rele Bondye a. E mwen Denise ki di sa. E si m te ka mouri, Frem nan tap gentan manjem. M pa tap la anko. Se pa nou menm sa yo tap gentan manjem. Manbo ti bout dwet la tap gentan genyenm nan bagy map travay pou li. Pase l voye tchwem menm 5 fwa. Nada de prene a la caisse mamita. Paske moun ki gen bon kè pa gen moun ki ka bare wout yo. Ou ka ba yo reta tou piti. Men lè Jezi di, Sòm 37 di, Menm si w tonbe, mwen va leve w. Mwen va delivre w. Sòm 27 di, Menm si manman w avèk papa w te abandone w, Jezi va ranmase w. So, sa vle di pitit menm pi mal. M pa bezwen nou kwè nan mwen. Men Bondye konn ki moun mwen ye. E gen moun ki konn ki moun mwen ye. Ou mèt kwè m. Moun ki vrè yo. Moun ki vrè yo. Depi w ap gade yon moun, ou ka konnen l ap bay manti lè l fake. Depi w konn, depi w gen bon sans sou ou, w ap konprann moun nan e w ap feel li. Nou tout te mète fon kolonn, nou mète 1 milyon. M mande Bondye m mouri, pèp la pral mete yon meday nan kou m, m ap plati nou tout plat len apre lòt. Avèk sa, m pa de tiye mòn. E m fè m mal alèz nan vi m. Avèk sa. Li sa k te rele nan live. Li sa k t ap pale. M pral bat tout okipasyon. Genyen minòt m pral fè yo pran. Minòt. Paske si m ta fè tout kòb sa a. Nou te panse se moun te konn bay fè pou mwen. Jodi a nou konnen e pa moun ki fè pou mwen se mwen k fè l. Ebyen mwen gen ponyèt. Manman pitit mare vant nan. Li konn dezè twazè m ap travay la. Nou pa konn kilè m ap rive sou nou. Paske lè m ap rive sou nou an. Lè m ap rive sou nou an. Ehe. E pa lò dyab sèlman w ka rive sou moun nan. Ou ka rive sou moun nan kenpòt fòm nan. Paske pa gen lapriyè k pa gen amèn. Pa gen kòd ki mare k pa demare. Pa gen chenn ki anchennen k pa dechennen. Fè k ou pe fè. Mwen menm, mwen pa fè. Mwen son asiye. Mwen son asiye. Pou chavim menase m pa yon fè sèlman mwen son asye la nan Facebook la yo fè reyinyon sou dom yo voye kay djaba fotom yo voye pike mwen nada de bueno a la casa e se kounya m pral fè lajan m potko janm te konn fè kaba Bondye pral bless mwen paske espri ki voyem nan dim konsa ke mwen an detrès yèswa. M wè w an detrès yèswa ou dekouraje m gon pik fav nan boundam la lèl fin santi m a moutre nou resi a li di m wè w an detrès m a pral ba w milyon pou pa lage pèp la espri ki voye m priye a chak kon moun leve anfas mwen se lè sa l ban m plis lajan Ralph mwen fè. 25 mil dola avèw semèn pase an wa pat konn sa kounya la m vin fè 75 mil dola avèw papiyon an vin vizite mwen banm moutre pèp la papiyon an vin gade sa map regle la mwen anfòm mwen anfòm ki nan fenèt mwen an mwen anfòm sak te ba nou 08 33 an. Lè boul la te soti dwat la m te bay la men lan fenèt mwen ankò. Mwen anfòm cheri, mwen anfòm. Manbo similò m ok, I am fine. Bèt volay la li menm li pa janm bay chans pou wè l, gen de pafwa timoun yo konn wè li. Papiyon sa te poze lakay mwen tou dènyèman, nou fè 33 08 menm sware a, play fo, mande pèp la pou wè. Li pa ok anpil tan non. Li ka gon 2 semèn timoun. Ya 2 weeks ago. Yo konn vin pou bèf volay la konn vin poze nan fenèt mwen tou ap gadem tou wi lè map fè move san. Mwen gen pouvwa. Mwen gen ponyèt. Nou mèt te mete 200 mil manbo avèk ougan. Pa gen yon ki ka jwenn bout manbo similòm. M di djo djo bolo boswa ankò se mwen o gade sa yo fè mwen patron m di bosw o bolo boswa kilè l ye la ankò se mwen gade sa yo fè mwen bosw gen pou m ale nan bitasyon manman mwen nan bitasyon papa mwen o malveyan ki pa vle wè mwen pap ka pase la o atchee Malveyan yo ki pa vle wè m nan o ya fè sa yo vle. Ap gad yon bagay. Manman pitit yo nou avè m. Eske nou avèm manman pitit mwen yo paske se nou k zanmim nan moman m pap pale de gason yo gen papa pitit ki gen konsyans tou oh yeah gen papa pitit ki gen konsyans tou nou pap bay manti sou sa talè la. Ok mwen gen nan bòlèt. Mwen fè 522 a. M pat ba nou l yè swa e pat fòt mwen m te nève. E sa m te bezwen wè. Ok. 522. Mwen fè 522 maten an la. Ya. Mwen moutre nou. M pat ba nou l yè swa m te nève. M ta pral ba nou l m pa ba nou l. M ta al gade sil bay anvan e kounya m ta pral ba nou li. Nap gade sil bay anvan. Ok? Ok. Lwa ki ban mwen. Yè swa m tap ban nou l nan nwit lan m te nève. M apal ban nou wi. M apal ban nou. M ap fè nou gras. M te nève. M pat vle èdmi m tap pran boul mwen m pat ba nou ni ok m pat vle èdmi m te pran boul mwen ki fè m pat ba nou ni yèswa m montre nou l nan resi mwen m son fanm ki gen boul bòlèt chak jou 3 chif depi m timoun mwen konsa. E si m te mete yon regleman ki pat nòmal sou mwen, m pa tap rete a enèji sa. Yè swa m ale pou m ba nou l men te gen èdmi k tap gade m, fanm Miami an t anba live la e sa k fè m pat bay li. Paske tout lajan ou wè dam Miami ap vin moutre nan Facebook la se mwen k bay boul bòlèt yo li genyen. Li te fè loto 4 chif la nan 33 80 an. M twouve fi a twò abize m pou m ap bay boul an piblik pou l gen pou l fè kòb sou tèt mwen. Pandansetan l vin met pitit mwen anfas mwen pou m te ka pèdi. Tout sa m genyen. So map fè yon group WhatsApp pou nou ahh. Mwen gon group Djinlove fè pou mwen wi epa vre koman m ka fèl la. Map fè yon group WhatsApp pou nou pou kèk moun pou m make sure ke lèm ba nou yon boul nou kenbel an prive an nou menm pa ba pèsòn li. So se konsa map ka ede nou. Men pou tèt madanm Miami an m pap met lajan nan pòch li ankò. Aktyèlman la m gon boul ki pa soti aswè a. M te ka ba nou l. Paske m te an detrès yè swa, m dòmi espri a vin pale avè pase men nan figi mwen. Li di konsa pinga m al joure nan Facebook. Li di pinga m pale. Li di tout sa pitit la vle di a bouch li kite l di l. Pase konsekans lan se li k pral peye l paske pa bliye se li k rele Similòk Ganga. Li di l pa mache a pèsòn sa avè m ni mache. Li di konsa ke. Pinga m vin joure pinga m pale anpil bay tout moun lebwa ranbwase tout moun chita pou m fè travay la li di l se lè pou m konsantre m nan mistik lan se lè pou m konsantre m nan travay mwen pinga m bay blag pinga m danse pinga m pran plezi ankò m a pran plezi lakay mwen a mari mwen li di m chita bay èd avèk pèp la li di jou a rive li di se dyab la k vle goumen avè w paske w mare l twòp ou imilye dyab la anpil e m konn di m ap bay plòt kaka m ap bay dyab la plòt kaka pou m manje. So dyab la wèl paka antre sou mwen li tilize moun ki gen kè di poul antre sou ou paske si yon timoun gen bon kè gen de langaj ou pap bay de manmanw paske moun ki gen bon kè emosyon pa emosyon yo toujou fè rezèv paske jounen jodia si ou nan peyi etranje wap pale anglè se manmanw paske si manmanw te kite w ayiti nan kidnapin sa gade jan Evelyne pèdi yon tifi yo prann yo dechirel yo devorel. Kisa w pral vin rakonte pèp la la ke yo pral pran nan men w de manman w? Moun k ap mete w devan l bezwen jete manbo similòm? Ralph panse l ka jete m. But se nan lide Ralph li ye. Li genlè panse di bon, sa se yon bèl okazyon pou nou fini a manbo similòm, w ap sezi jan m pral fè lajan e m ap moutre w yo lè m fè yo. Paske. Kidnapin Ayiti nan Pòtoprens. Tout malè te ka rive yon bèl timoun ou te yo te ka kenbe w yo plumen w yo konyen w yo konyen w nan tout twouj yo tout twou mouda w epi manman w la l ap ka lekòl wi. Manman w mennen w nan peyi etranje kounye a w gen anglè nan bouch ou gen langaj pou w vin kraze l ebyen lanati pral manyen w. Bondye pral pase pranw Jezi Dam Miami an pa dlo pou AN nan l fini avèw pou pa AN nan vre paske li menm li pa janm ka AN vrèman vre pandan lap di se zuizui li ye l pa konn li l pa konn ekri zuizui a se nan bouch nan facebook pot on tès ba li mennen m on kote nan on lekòl pou m pran tès sa lap prann bò kote m pou wè si m pa pase m kite l ale nal deja Miami 2 m deja m pase yo di l nan Dina yo pa bon. M telman sante m di yon fanm sòt tankoum pou m pase yon tès yon fanm lespri pa pasel. Menm yon tès CRN madanm anba pa ka pran, menm yon lisans CRN li pa janm gen, mwen m gon certify laisans CRN nan menm, m pral renouvle l la. Moun nan zuzu konsa ki kote lal lekòl? Ki kote l chita? Kote ofis li manman l antre l depi a 17 an? Depi a 17 an bon manman timoun antre yon timoun pou se nan Facebook kounya men gwosè pil pans li men gwosè pil vant li l souse boutèy li souse li souse boutèy li souse tout kalite bagay m fèl souse boutèy m fèl griyen koko l paske li te di se levanjil li te ye m te di nou non l pat levanjil ou te di m wi l levanjil. Jezi fel souse boutey. M di jezi moutre pep la ki moun madanm sa ye non. Ou al va we li. Ou pa ka dim. Ou anvi we ou pa ka dim. Ou pa ka dim. Ou anvi we ou pa ka dim. Ou anvi we ou pa ka dim. Manmi wewe ou pa ka di aah eyayaya i ka nago e ki ta nago ye oh le l'enfant cœur vont va vont pa ki ta nago ye ok yon sèl evanjil wi yon sèl evanjil ki vin la k di nou se levanjil li ye li nan ki ta nago li nan mòde chèz li nan mòde boutèy epi je nou poko janm klè toujou nan facebook la tèlman nou sòt. Nou kite moun ki vrè nap gade moun ki fek. Ok Nou kite moun ki vrè. Fi a tonbe mòde tout boutèy souse zozo nan live. Li fè tout kayite bagay nan live epi nou kip kite lap vin ba nou levanjil, lap mennen yon timoun lòt semèn pou l di se pwofèt li ye tou. Poutèt Marisena kap vann ti bout dra a. Maricena m kanpe avèl ki fè map pran tout frap sa wè map pran la tandis ke epa mwen k ba Maricena komès si se mwen ki te ba Maricena komès dra ki te mande poul vin anfas moun mwen pap jwenn jistis mwen men sim pat janm di sa a bouch mwen Bondye gen poul banm jistis mwen avèk nou. Fi a mete gwo bout vant li, chak semèn li plase a yon nèg, chak semèn li gen yon nèg diferan k plase avèk li, Devan yon timoun, timoun nan bouke wè papa devan je l, epi anvan l pale moun bouzen. Chak semèn, ti pitit la about tèlman l wè nèg plase, chak semèn ti pitit la gen yon dadi. Jounen jodi an, moun sa yo se yo menm ki vin nan Facebook. Lè yo gen 3000 moun ap gade yo, yo kontan yo gen 3000 moun kap mòde chèz, kap mòde boutèy, kap souse zozo, bagay sa ta kite pou manbo, paske se manbo m ye m pa madan pastè, m pa nan legliz, e pou manbo pou yo ta kite l. Je pèp la poko janm fin klè toujou pou yo wè Facebook la son kote moun fou. On bagay li vle dim la wi. Pote pou mwen m bay timoun yo. Ya. Se konsa. Lavi pap di w. Facebook sa wè la. Se blof pi fò moun yo. Lèw jwenn yon granmoun ki serye nan Facebook, ou di Bondye mèsi. Lèw jwenn yon moun ki kanpe avèw, ou di mèsi. M pa gen poum vin pale de pitit mwen map vin kritike oubyen rakonte vi privel nan. Libè di sal vle de mwen. Mwen pa gen pwoblèm, j'approuve. Dayè son granmoun kannay mwen ye mwen fini. 50 ans sou tèt mwen talè m pral gen 60 ans talè se beki m pral kenbe nan men m pou m ap mache tankou se ti granmoun kite l di sal vle tout sal di nèt chapouv Ralph Jerry Janvier bal bal bal mikwo chak jou pou l pale paske Bondye baw langaj Bondye baw mikwo li baw dwèt pou tape pou antre nan Facebook men gon jou kon jodi a wap bezwen Facebook la you can't be there map mouri wi. Map mouri wi men map wè pa sorav jeri janvie anvanm mouri mwen menm for sure e m ta vle pou nou pran live sa pou nou serel dat jounen jodi an pou nou konsèvel m poko prè pou leson an sorry m ta vle pou nou pranl tout 1800 moun ki la yo pou nou sèvim temwen. Pou nou sèvi m temwen. Anvan m ale m ap ba nou yon bagay kanmenm. M pa kè moun ki pral ri sou tèt mwen. But m kè de moun ki nan nesesite pou le prezan moman yo. Ou menm k ap kritike m, k ap met, k ap fè konplo sou mwen, w ka jwe l tou w gen kòb la nan men w. Men ou mèt kwè m lajan sa ka antere w tou. Men moun ki renmen m yo, lajan an va itil yo. Yo va veye bil yo a sa m pral ba yo talè la. Avèk sa m pral ba yo talè la. Tout se moun leson k ap li. M poko prè. Ya, m poko prè. Malgre w wè m an detrès konsa, w wè m pa konsantre m. M pral fè leson pou moun nan map antre lakay li dirèk. M pa konn vandredi sen m pa konn dimanch pak pou m fè leson se travay sèlman m pa travay nan moman an. Paske mwen gon vwa kap pale avè m m pa konn ki moun li ye kap di men sa pou m di moun yo. Gen de pafwa se vwa sa lè m fèmen je m ki fè m ba nou boul. Avan yèswa, ki jou l te ye timoun manman lavi yo? Lendi? Ya lundi soir. Lundi soir m moute la, m ka al gade nan live lundi soir nan 1800 moun kap gade m la yo. Mwen di se mirak mwen map vin fè la. On ti kòsaj rose kite sou mwen. M di m vin fè mirak. M vin ede moun ki pa gen kay. M vin ede moun ki pa gen kote pou yo dòmi. Vin share live la ban mwen m pral ba nou yon boul bòlèt pou nou jwe demen mirak m vin fè je klè la. M annik fèmen zye m, mwen di 12 88. 88 lan bay 988 nan Florida, epi New York ba w 3 bout 8 ankò le menm jou, granm maten, pa aswè. M pa gen pou m vin moutre nou ki moun mwen ye la. Paske lè m bezwen fè mirak, se je m mwen fèmen m ba la pèp la. Nou menm ki levanjil, nou di nou gen Bondye, gwo pakèt nan nou, nou di se manbo nou ye. Nou pa ka vin fèmen je nou konsa pou nou di men. Nou pa ka vin fèmen je nou pou nou di men tou. Pou nou ede malere yo. Ebyen ki sa m pote pou nou la a? M pote zero endis pou nou. Douz venteyen. Ok? Zero endis douz venteyen. Avèk trèz tranteyen m pote pou nou. Ok? Pa bliye. Pou nou reyèlman fokis sou trannsèt swasantrèz. Pandan m an detrès konsa. Pandan m an boulvès konsa. Veye trannsèt disèt dat de nesans mwen l ap tonbe. E si Milòm Ganga gen pou l bay tou 0 6 2 0 Veye yo nan tout jou yo la si nou pa tande m paske nou gen kèk jou nou pa pral tande m la nou pap tande m demen nou pap tande m samdi dlo beni n ap tande m dimanch pak a 9 è di swa m ap fè layv pou m vin priye pou pèp la paske m pral sou degre nan moman pak la la m pral sou devosyon nou pap wè mwen si nou pa wè m pa wòri. Moun ki bezwen leson wap relem map fè leson an pou ou. Mwen la pou m moute live dimanch pak. Kelkeswa sa moun vin di de mwen kounya la, m apwouve l. Waleve sa pitit lan de di, tout manman pitit parèy mwen yo, di apwouv. W apwouve l. Paske lanfè a se sou tè a l ye. Pa gen lapriyè k pa gen amèn. Pa gen kòd ki mare k pa delage. Pa gen chenn ki anchennen k pa dechennen. M reve m gon ti pitit, on ti pitit gason sou bwa m. M ap ba l tete. Lè m reve m ap bay timoun tete, l konn bay zewo senk senkant tou. Ti pitit la rale zozo l, l ap pise nan dòmi an. Pise a fè chchhh, zewo en. 12 Pisi a fè ti gason bay 0 2 tou wi l bay 0 2 12 wi but mwen renmen 12 la plis avèk 0 1 an ptèt mwen pa konsa depi wèl pise ti zozo lan lap pise a shhhh pic fav la m paka ba nou l m ka ba nou premye nimewo ki devan pic fav la ok m paka ba nou tout m ka ba nou 346 la. Ti gason bay zero de douz. But li rale ti kok li lap pipi men longè pou l ka montre m se ti gason li ye. Shhhh. Nap tann parenn nap tann manman nou gon mòd konn fin baw boul bòlèt nou vin nou vin bay menm nan tou. Paske nap kopye sou siperyè Queen manbo a. Nap kopye sou manbo ponyèt la ww Blondedy Ferdinand Shop pwen kòm Blondlyte Dechoukay Blondedy Ferdinand my love my Queen. I love you Thank you for your support Thank you for your help So ou relem manman Ou son manman Ou son pitit pou mwen tou Mèsi pou èd ou pou sipò ou Map di Marie Francena mèsi dèske ou kanpe avèk mwen. Merci. Kòm yon manman. Pa bliye pou nan sipote sese. Pa bliye se red Jean Marie ki gon boutey. Moun ki gen vre boutey nan Facebook la. 1700 moun. Share live la. Moun ki gen vre boutey nan Facebook la. Ki gon bon bwa. Ki pa fè moun abi. Pa k mete malpropte nan boutey. Ki pa mete zèb nan boutey. Li rele se red Jean Marie. 954 588 37 16. Rele serèt. Al pran boutèy la pou 127 dola. Pa gen boutèy ki etire HIV. Pa gen boutèy pou kansè vre nan Facebook. Pa gen boutèy pou sik vre. Pa gen boutèy pou sida vre. Moun sa yo bezwen ripote pou yo arete yo nan Facebook la. Kap leve pèp la. Pou m montre nou. Men ni. Tina tranpe bon. Yes. Tina tranpe bon. Tina tranpe bon. Paske yon moun voye yon bagay ban m sèvi avèl. M pa ka di l pa bon. Depi se moun ki voye bagay ban mwen. M gen dwa pap monte live pou m vin ap pou m vin fè reklam pou ou abize mwen. Men m pap vin la pou m di afè w pa bon. M pap fè sa. E m pa give dem. Pèsòn pa rele m sa moun di. Silvouplè le pèp. Silvouplè ti moun manman lavi yo. Kite m konsantre m sou pèp la. Kite m ede moun yo. Kite m priye pou moun yo. Si m gen yon pren ou byen m tal pran yon pren kite pren an tiyem met atlis si yon moun pran pren li vin priye pou ou li bon pou ou paske moun ki pran pren paka vin priye moun k pran pren paka mache sou baka paske lè w pran pren se dyab w achte ou paka ap mache sou dyab lè w achte ankò kisa sa ye la depi m vini sa priyè m vini. Depi m paret sa priyem vini gen manbo k moute live la yo di yo gen lwa achte yo gen lwa ginen moun ki pran prè pa konn vin la pou ap priye mache sou djab paske djab la tap gentan tchwem deja paske moun ki pran pren lap chita lakay li fè lajann li pa pral vin la pou lap di map mache sou fyèl ou map mache sou fyèl baka no way pa kite moun vin ba nou blof kenbe nan facebook la. Kèt m pa ka pale toujou. Jis lè m fèmen live la m ap pale sorry. Ou konprann? M pwale Folicha Dragon thank you. Jody Thompson m ap salye w. Melta Saint Hilaire mwen salye w. Nerline Louis Jeune mwen salye w cheri. Thank you li di mwen konnen wi. Paske moun ki moun ki fè moun ki ki ki pran pwen pa kap kraze djab ankò. E oh Bondye moun sa genlè gon irjans. Ok mèsi man. Bye bye. Li menm boze pitit la kesyon. Oh, e maril la, janm wè dèyè Facebook a se vre. Of course. Marim nan renmenm. Marim nan renmenm. Marim nan lel te nan kot avel m te jete dlo dèyèl la e nan live mwen te dil wi. Mande pèp la si m pat di m te voye yon gode dlo dèyèl. Kiyès ou te fèl tounen nan kay la? Maria k te fèl tounen, Maria l te relel di men madanm li pa janm relel mande kote li ye wi. M pa sezi pou gason kote m chita la. M respekte yon gason tout ton respekte mwen. Li vle ale kounya la good. Nan moman la m ka peye bil mwen, m ka manje, m ka bwè. Se pa gason ki enpòtan, se fiti m ki enpòtan. Sa w ap fòse pou w di o, o nèg la konn ale, of kòs m konn nan kont avè l. Men manzè pi goumen lakay mwen a nèg ke mwen menm. Paske mari m nan poko janm kraze pòt, li poko janm kraze fenèt, li poko janm kraze kondomilyòm moun yo pou se mwen ki depanse lajan pou m ranje l. Pandan lap bay istwa fèl pale nou de vil tou fèl pale nou de sal fè nan vil tou paske li paka vin la pou lap pale de manmanl sèlman epi li menm pèsonèl pal li pa janm gen anyenl fè son sen liye pa gen moun ki sen sou latè pa gen moun ki sen sou latè. Lè moun nan vini tou lap pale de manmanl, li di w manmanl sesi manmanl sela pou l ka kraze manmanl pou menm ki èdmi m nan menm ou kontan, ou di wi mwen jwenn ak tèt Deniz, mwen tèt jwenn ak tèt manbo similòm, m resi pral fin avèk manbo similòm, ou nan erè paske lanati pap avè w ke moun ki gen bon kè pa gen moun ki ka bloke moun sa yo moun ki gen bon kè pa gen moun ki ka desann yo moun kap manje avèk moun pa gen moun ki ka tenyen yo M siyen dèyè sa Abdia e rete gade bwa si m ap pèdi batay mwen. E pa bliye, Men papiyon an danse. Papiyon an danse epi l tou ale. Pa bliye, Se mwen k rele manbo similòm nan. Mwen menm ki rele manbo similòm nan. Pa gen de pa gen twa. E nou menm ki anba live la pran boul la maryel jwe ede nou manman kaka miami an ou pran boul mwen an machine ki anba moudoul ap kraze nan semèn nan depi ou jwel menm kò yo pap jwenn nan machine nan yo ka jwenn baby bout vant lan fè yon bò oubyen bout koko ki pa lave a fè yon lòt bò m ta swete ou pa jwe boul bòlèt lan paske bouch mwen pa bon. M bay li pou pitit mwen yo, pou timoun manman lavi yo. Pase tout lajan wap poste nan Facebook depi lontan toujou se boul mwen. Ou konn dim poum di pèp la se mari w ki jwe pou ou pou yo pa konnen. Toujou se mwen menm ki konn ap bay boul bòlèt. Paske mwen depim dòmi se dwat lakay. Ou peye pitit la ki pran pòz manbo l la. Depil vini pran pòz lap bay boul bòlèt kounya tou. Pran pòz sesi sela. Se sou mwen l kopye. Bon m gon pren pou wap kopye sou mwen. Wè ou vle konpreson yon moun ki gen pran pat banm jezi pito ou vin di tèt ou manbo sim gen pran ou ta sipoze konvèti m pito pat dwe vin la pou vin pou vin di pèp la ou manbo sa vle di pran yon kontan l ou ta vle genyen l visye manbo gon prese levanjil pou ta vin preche la. Alelouya manmanm gon baka manmanm gon zonbi mwen vle jezi chanje manmanm mwen vle jezi leve manmanm anlè mwen vle jezi di manmanm fè ata otan on vin mennen tèt ou manbo manman w gen pre pèp la pral tande w oh eman w pran pèp la pou stupid sim gen pre se pa priye pou pitit mwen tap priye pou avèk on bib men jezi ap vin lakay la men jezi ap vin la jezi nan wout poul vin delivre manmanm jezi nan wout lè sa pèp la tap konprann ou. Humm se manbo m gen tcha tcha epi kounya map vin kraze manman pam poum pase avèk menm sa manmanm nan ap fè ap vin di manmanm pa bon li gen tal bagay epi kounya map di pèp la vin lakay mwen vin lakay mwen fòw gen brenn. Thank you Rose ki di se vre a paske mwen m konn sa map di moun sòt la konn pale. Ou konprann? Rele manbo similò. Timoun manman lavi yo pa vle pou m tris non. M anfòm timoun. E pa de moun ki pa rele m non. Maten an de nevè. Se off mwen off telefòn nan wi. M poko leve nan kabann mwen moun k ap rele m konsa are you ok my love, are you ok kliyan m yo wi. M pa t janm konnen si m te gen kliyan k te care pou mwen konsa non. Tout kliyan ki jwenn rezilta rele m nèt wi maten an pou yo konnen kòman m ye wi. Kliyan yo di konsa m tap tande wi mezanmi m tap tande wi manman lè nou sou kamera nou pa konn wè moun ap mare kòd pou ou non manman moun yo tèlman sezi m pa janm travay dèyè do kliyan pou m di m te fè pou yo non kamera se mwen sou mwen l toujou ye wi sou mwen l toujou ye fokis sou mwen pou jis mwen fini. Timoun yo, se pa de moun ki pa rele m nan telefòn, pou yo di manman lavi, manman lavi dis, manman lavi dat, yè swa m pa ban nou boul la e pa t fòt mwen, paske m te santi ke m pa t vle moun genyen mwen. E pa t fòt mwen ki fè m pa ban nou li. Manman lavi dis, manman lavi dat, manman lavi dis, manman lavi dat, moun yo rele mwen, gon dam, gon moun k ap rele m la ankò gèlè bezwen m, alo cheri, bonswa mon amour. Mwen la booboo. Ok chérie map pale. Wi. Ok merci my love. Mèsi ma manman. E pa bliye nan Bwawod la, nou genyen chèf Raoul ki gon restoran. Restoran bon manje, 786 720 33 33. Rele chèf Raoul. E pa bliye Marie France Sénat li ye tonton Dra yo. Chemizèt, pafen, La Reine d'Haïti www.mychacolcocol.com Se nan La Reine d'Haïti w ap jwenn bon lwil, w ap jwenn bon bagay nan La Reine d'Haïti. Pa bliye pou nou rele La Reine d'Haïti. Tou le 2 telefòn y ap sonnen. Pa bliye pou nou rele m pa bliye vye La Reine d'Haïti m nan Bondye manman m. 1500 moun. La Reine d'Haïti www.mychacolcocol.com pou al pran bon pat ou kote pat la a. Woy Bondye gade jis kote pat la ye la rèn ou bezwen yon sèvant wi ki pou pran pat la atè a pou mwen www my chakol kokol pwen kòm pase lakay la rèn dayiti pou al pran lwil ou lwil kawòt lwil sitwon bon savon bon pat la rèn gen bon pwodwi lap vann lontan li poko janm gen bad repitasyon pa gen moun ki ka vin kraze la rèn la menm pase se sèl masisi k vin la. Se biznis li lap regle nan moman. M pa konn sil te konn nan afè moun men nan moman map gadel la la m wèl plis fokis sou biznis li. Bravo la reine. Merci mon amour pou èd ou. Ok male male mal kite nou map salye mass konpa map salye père jojo map salye père jojo makrèl map salye mass konpa promotè mwen. Map salye nou nan live sa, live special sa map di nou merci e map di nou tout ki avek mwen yo merci e tout moun kap sipotem yo merci e tout moun ki pa renmenm yo tou nou pa gen anyen nou ka fè avek mwen se pa renmen nou pa renmenm nou renmenm nou just pa vle admet ke map fè kob nou just pa vle admet ke mwen gen pouvwa nou vle nou just pa vle admet ke se manbo a ki travay tout travay yo pou kont li e pa moun ki fèl. But jounen jodia nou temwen ke se mwen k fè yo. Nou temwen se mwen k travay la. Nou pa gen anyen nou ka di m ankò. M pa bezwen konnen kijan m bay rezilta, se rezilta pèp la bezwen. E si w gen yon manbo ki gen djab, djab la pa mache, djab pa m nan pi bon, pèp la vle l. Pèp la vle l. Alo? M poko fini mon amour a rele m mèsi. Yeah. Pèp la vle l, gen yon lòt moun sou ligne nan ankò. Pèp la vle l. Konplo konminezon pa ka fè w pase. Paske si yon manbo gen 1 an, 2 zan la pa ka achte yon ti kay menm 200 mil dola, menm yon kondo milyòm. Menm yon douplèks. So se vin anfas manbo similòm, pou chèche moun ki èdmi m, pou vin anba yo pou ka fè w pase, non. Okontrè Bondye ap pipi nou. Bondye ap pipi nou. Bondye ap pi ponish ou. M pa gen pou m vin joure nan Facebook li pale a pèsòn. Tout moun ki vle pale de mwen, pale de mwen. W vle di byen, di byen. W vle di mal, di mal. Mwen pa kè. J'approuv. Tout sa moun di sou mwen kon di Maryse se nawòd, j'approuv. Kounya la se moman pou m met pouvwa m deyò plis, pou m bay boul bòlèt e konsa. Epi pou m di tèl boul lè lou a rive. Kounya m pa ka fè l paske m pa nan pozisyon pou li. Mwen nève. Poukisa moun sa ap pede rele m konsa a? Why? Alo! Kòman mesye a fè? Wap vle w fè rele m nan telefòn wap mande m kote boul la cheri? M di m ap bay boul la m pa bay boul la. Gen koze pou wè wi. Mesye a rele m tou kareman san l pa di m bonswa, san l pa di m anbo Similòm kòman ye, kote boul la? Ou wè jan de moun ki rele m nan la? E pa jan de moun ki bless li ye non. Se sa kè l pa gentan konnen sa k pase a, m pa p di anyen pou l ka tou dekouraje, pou l pa al tande anyen tou. Ou tande sa m di w lan? Ou pa ka rele yon manbo nan telefòn pou di yo kote boul la ou t ap bay la? Ou ta di manbo similom komanw ye kouraj m son papa m tande jan wap pase may Cheri apa m pa tandew bay anyen ou maledve anpil wi chouchou pa fè sa cheri pou Bondye ka delivrew pou Bondye ka sovew menm lè w gen si w wè w gen yen nan boul mannòt mwen jodia konnen se Bondye kap ba oul men l pa fasil m pa kwè wap jwenn li pase w pap jwenn li pase si w te ne pou jwenn li w tap jwenn li deja so mèsi anpil. So ma ale timoun manman lavi yo e map di tout 1300 moun ki tap tandem yo thank you so much tout moun ki te vin tandem yo mèsi ou bezwen follow mwen follow page la manbo similom follow page ki rele manbo similom nan. Follow page ki rele manbo similom nan Ale nan page lan, follow l, e ou menm ki bezwen fon bon chandèl, ou bezwen yon bon boutèy chans, ou bezwen yon bon maji, rele Manbo Similom nan 786 319 2919, 786 702 1903, www.blondediferdinandshop.com, Blonde Light te ye tonton, Ilann Moreau, www.ilanmoroshop.com, www.gademhugsclasshop.com, Tifi Pastè, ahh. Ki moun mwen gen ankò Bondye? Moun yo tèlman pase nan tèt mwen. E pa bliye si w bezwen yon bon kremas se Kami kremas. Kami kremas nan Miami 754. Shit. 754. Konnen tèt la an ti jan an. Bagay ble. Sese. Mwen nan live toujou wi. Wi. Ok booboo. Non. Non. Enben ok bebe. M apal rele w lè m fini. M apal fèmen kounye a. Ok. Ou tande sa mwen di nou? Se w male timoun manman lavi yo. Ou menm ki bezwen manbo a, wap jwenn mwen nan 786 702 1903, se ladan l wap jwenn manbo similòm. Leson an se 127 dola, nan entènèt la la onlay ou ka peye 57 dola pou konn sa kap pase w. Si w bezwen tande manbo similòm pou l fè leson pou ou nan live, li koute 57 dola. An prive, li koute 127 dola. Pou le moman prezan, mwen pa available pou online. Mwen pa konsantre pou sa. Ok? Nou konnen m pa fake. So, ou ka pi vit jwenn prive a. Men pou online nan moman la, m pa konsantre pou li. M ap konsantre pou online madi si Dye ve. Ok? Merci anpil le pèp. E, my pleasure. One love. Se te Manbo Similom, siperyè Queen Manbo a. Manbo pa pè chay la. Manbo ponyèt la. Manbo ki mete rad la. Manbo brisly a. Se li menm ki la. Manbo brisly a. Eeh. Moun ki te banm non manbo brisly a mèsi. Manbo brisly a se li ki nan kay la. Eeh. One love. E tout moun ki satisfè de jan manbo a tap pale voye love pou mwen. Moun leson yo kap relem la I have to go because I have too much too much reading to do. I have 25 Alo! Yes cheri bon mwen ti tan mwen on lay toujou mwen pral desann pou leson an chouchou merci anpil moun yo anpil pou leson I have 25 reading ok so today maybe I'm going to have about 25 again for 50 reading so ou menm ki anba live lan share live la pou mwen silteplè voyel nan tout group tout kote pou m ka jwenn yon bout malere mwen, yon bout kliyan ki gen pwoblèm, yon bout kliyan ki gen difikilte, pou yo vin jwenn siperyè Queen Manbo a, fanm Gonayiv la, fanm Raboto a, fanm ponyèt la. Manbo k ap domine lemond nan moman l rele Manbo Similanm e m ap di tout Showbiz for life thank you e m ap di tout gwoup ki kanpe avè m yo mèsi Map di tout moun ki banm le bwa ki te relem ki te fon ti kominikasyon avèm an prive yo mèsi mpa bezwen site non nou mèsi anpil e tout moun ki kwè nan mwen yo mwen di nou mèsi nap rete la poun wè kiyès kap gen batay sa one love.